Sa yo di Jan an vle fè nou plis lapenn pase pou l ta fè nou kontan. Men pita, moun ki santi byen elve apre tout pinisyon sa yo, yo pral mennen yon lavi byen dwat ak kè poze. Pwovèb 29, vèsè 15 Baton ki korije timoun ap ba yo konprann, men, timoun yo ki te fè sa yo pito gen pou fè manman yo wont. Efezyen 6, vèsè 4 Kanta nou menm manman ak papa, pa aji ak timoun yo yon fason pou eksplike yo. Men, ba yo bon levasyon. Korije yo. Pale ak yo dapre prensip Senyè a. Pwovèb 17, vèsè 6 Pitit pitit se rekonpans granmoun. Dewteronòm 4, vèsè kare, Se pou nou suiv tout lòd ak tout kòmandman mwen ba nou jodi a. Konsa, ni nou menm, ni tout pitit nou yo apre nou, n'a viv kontan ak lontan nan peyi Senyè a. 3 jan premye vèsè 4 Pa gen anyen ki pou fè m pi kontan pase lè m tande pitit mwen yo ap viv dakò ak verite a. Timote 5, vèsè 8 Si yon moun pa pran swen fanmi l,